Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm alò m panse ke emisyon sila sa son emisyon spesyal paske nap pale sèlman yon dosye ladan li men ekoute m santi ke nèg yo ranse avèk peyi sa twòp ekskize m wi paske m pral yon ti jan egzajere nan pawòl mwen yo paske dèfwa ou konn wè lè yon moun ap gade w nan je li wè w tèlman saj. epi li pran plezi pou l fè w sa l vle paske ou saj. Lè sa a ou oblije montre ke ou konn voye pye w se moun tou, ou pa aksepte yon seri de bagay. M ta renmen poze nèg yo kesyon kòman yo konprann mond lan? Kòman yo vle dirije mond lan? Eske mond lan, apa gran peyi yo, se sèlman chen ki genyen nan mond sa a? Apa gran peyi yo ki gen entelektyèl kòmsi ti peyi yo yo menm tou yo pa gen gwo entelektyèl, moun ki kapab panse, moun ki kapab aji. Men a chak fwa m fin fè jan de rezonman sa yo, m santi kòmsi si m te gen yon pouvwa, m t ap mare tout bandi m bat yo maten, midi e swa paske yo pa konprann reyalite peyi a. Ou pa ka bandi pou w pa batay pou pwòp peyi w. Kòmsi pou yon bandi Lè w fin batay, lè w mouri pou tout moun ap di, a misye te konn tchwe moun, misye te konn kidnape moun, misye pat konn fè anyen pou la repiblik. Ò! Mwen m toujou di sa nan chak emisyon se pa bat map bat lwanj pou nèg ki pat konn fè sak pa sa men konparativman ak nou mesye, yon nèg tankou Djed Wilme, li ap rete chouchou moun Site Solèy de tou lè tan. Eske nou konprann? Paske. Li te konn ap batay pou pèp. Tande byen! Nou wè m pale, m poko ba nou enfòmasyon an. Enfòmasyon an se ke genyen 3 milyon dola ameriken sou tèt 3 chèf gang k ap opere nan peyi Dayiti. Nou konn kiyès ki ofri kòb sa? Lèzetazini. Lèzetazini wè 3 milyon dola sa a? Li t ap fè Site Solèy byen. Li te ka fè Vilaj de Dye byen. Li te ka fè Gran Ravin byen. Li te ka petèt batay nan eradike kolera, paske kolera tounen ankò nan peyi Dayiti. Li te kab konstwi yon lekòl pou nou, pou plis timoun ale lekòl. Nou pa nan lojik one man show sa, tande Lèzetazini. Tande! M pral ba nou detay. Departeman Deta Ameriken ofri yon milyon dolar ameriken, ak moun ki ta bay enfòmasyon ki ap pèmèt yo mete anba kòd chèf gang, tande byen wi, Wilson Joseph alyas Lanmò San Jou, Germine Stephenson alyas Gaspiyay, ansanm avèk Vitelòm nan gang Kraze Baryè. Daprè yon kominike anbasad Lèzetazini, Departeman Deta ameriken deside mete lajan sa a deyò pou 3 nèg sa yo pou enplikasyon yo nan kidnaping 16 misyonè ameriken, se te an 2021. Lèzetazini li menm tou anonse akizasyon kont chèf gang ki ap opere nan. Gran Ravin. Ronel Destina, alyas Ti Lapli. Poutèt li anlve epi tou sekestre pandan 14 jou, yon viktim nasyonalite amerikèn sete donk an fevriye. Emmanuel Salomon, alyas Manno, youn nan chèf gang ki ap opere nan Vilaj de Dye, li menm tou akize poutèt li kidnape yon sitwayen ameriken sete nan mwa janvye 2021. Menm akizasyon sa yo pou John Peter. Flerovil ak Jean Ronald Dolcin, gang kokorat san ras, ki yo menm kidnape 3 ameriken se te nan mwa jiyè 2022. Mesye gang yo, nèg k ap fè kidnaping yo, se sa m t ap di nou an wi, sispann kidnape pwòp frè nou an tande, kidnape moun nou konnen sa ka fè mal e sa p ap deranje lè yo bay kòb. Wè premye fwa m di yon bagay konsa, paske ban m di nou yon bagay, Lèzetazini pa kab fè derespektan sa a mezanmi. Kòmsi pou Departeman Deta Ameriken kanpe l di o, on milyon dola pou moun ki pèmèt nou kaptire Vitelòm, on milyon dola pou lanmò san jou, on milyon dola pou gaspiyay. Bon talè ban m di w byen Departeman Deta Ameriken, gaspiyay pa prèske kanpe sou anyen. Ou wè on milyon dola ou bay pou lanmò san jou a, bon ou te mèt negosye 200 mil avèk. Vitelòm epi ba l yon ti minisyon l ap ba w lanmò san jou ak gaspiyay. Tande byen, w ap fè ekonomi 800 mil. Kalkil wi k ap fèt. Obyen, nan 1 milyon dola sila a, si ou bay lapolis yon 300 mil dola minisyon, li kapab dechouke lanmò san jou. Tande byen wi sa m ap di nou an, pou sa ki konsène Vitelòm. Tande byen Lèzetazini, kòmsi. Se mwen k pou di non kot vitelòm ye kòmsi nou pa konn kot vitelòm ye pasem nou pa konn fyèv vitelòm bon nou konn kot vitelòm ye vitelòm pa mawon non lanmò san jou toujou nan plèn nan l toujou nan kwadèboukè oubyen tomazo epi kounya nap vin dim konsa on milyon dola pou moun ki pèmèt men mesye nou derespektan wi nou ka ranse ak yon pèp wi mesye kòmsi ou menm ki se pwisans nan zòn nan. Ou wè sa w ap di la, bon Ayiti pap di l non. M sonje se yon sèl moun wi yo te met yon kòb deyò dèyè l. Se pat Anèl souple. E ou wè jan yo te pran Anèl. An grenn senk, yo pran Anèl paske yo gen mèt. Nou kòmanse manyen mèt bandi yo. Manyen yo, kontinye manyen yo. Hein, kontinye manyen yo. Bon talè banm di w Lèzetazini, si w t ap fè yon travay serye avèk Ayiti, kot zam yo sòti? Kot bal yo sòti? An kòmsi nou pa ta kapab koupe kou lwa yo? Kounye a la, m fin. Mete nan men Lèzetazini, pa bliye lè w se journaliste, ou pa janm fin konnen. Paske ou ka wè frèch la tande m la, li di, e, freo e pa konsa. Gon lòt bagay. Kounye a sa se kote kritik lan. Kounye a an n pran bon kote a. Lè Lèzetazini ofri on milyon dola pou Vitelòm, on milyon dola pou Lanmò San Jou, on milyon dola pou Gaspiyay, gon bagay pou nou konprann. Tande byen wi! Lèzetazini gen dwa pa deside vini la yon bon maten, l di w li fann tèt lanmò san jou. Li fann tèt Vitelòm. Li fann tèt towo ki rele gaspiyay la. Men, ou ka sezi wè nenpòt peyi vini la, yo bay de twa mèsenè la, epi sa w tande a la, yo fann tèt nèg sa yo. Men, pèp la t ap kontan anpil! Paske, si yo vini yo tape yon nèg tankou Vitelòm. Moun yo pral gon ti kanpo men écoutez il y a un problème quel est le problème kant ou ta fin touye vitelom e lot chimè bandi sa yo k chaje a zam nan men yo a hein kisa wap fè lè w pran nèg tankou lanmò san jou e lot nèg yo a di fò ta trake tout nèg nèt wi mwen fòm di nou ke yon kote ou kapab kritike paske si moun sa yo tap fè pou nou les Etats Unis Si l te santi ke pwisans li an menase nan zòn nan pa rapò ak bandi k ap boujonnen nan peyi Dayiti, li gon bagay li t ap fè. Èske pa m di n on bagay mesye? Lèzetazini moute on operasyon depi Mezon Blanch. Tande byen wi! Depi Mezon Blanch pou ale a dè milye de kilomètre a Jalalabad nan Pakistan pou al touye ki moun? Pou al touye Boss Ben, Ben Laden. E ou wè kòman sa te pase. Se lè Etazini rive sou tèren an, epi lè nèg yo fin kraze tèt Ben Laden, se lè sa yo rele pou yo di yo nan peyi a, yo mande pwoteksyon otorite Pakistan. Sa vle di ki sa? Sa vle di. Depi, youn nan nèg sa yo te reprezante yon gwo menas pou Lèzetazini dan la rejyon. Lèzetazini li menm t ap mete pye l atè an granmoun, an gwo bout bèt. Li t ap manyen nèg yo. Yo kidnape 16 ameriken. Se te opòtinite pou ke Lèzetazini te vini pou l te sote lanmò san jou. Ou wè l pa fè l. Li prefere. Negosye oubyen kite fanmi moun yo negosye yo peye. Paske gon bagay pou konprann, lè Lèzetazini ap batay oubyen kontribye nan malè yon lòt peyi, li pa gen pwoblèm si l pèdi de twa pwòch li. Ou wè sa k te pase an Afganistan. Anpil sòlda mouri nan peyi sila, Mewins menm ki mouri. Epi Lèzetazini la nan peyi a, lejou ou Ameriken yo deside kite sòl la, di jou aprè. Hein taliban yo pran peyi a kounya e yo kap dirije nan va konprann sa vle di se pa fèb etazini fèb se politik li k konsa donk mwen menm m pran ni nan 2 sans pou sans kote ke m kritike la m kritike la 90 pou san men lòt sans kote ke li kite ouvèti pou ke mèsenè ou byen nenpòt peyi gendwa antre la yo fizye vitelòm yo fizye lanmò sanjou yo fizye lòt nèg yo ebyen m kite li a 10 pou san men humm. Peyi sa a ofinal map mande m kilè nap rale yon souf ladan l e je m demande tande byen wi mezanmi si lawousi te nan zòn nan obyen nou menm nou te anba lobedyans lawousi eske se konsa yo tap gade nou eske se konsa lawousi tap maltrete nou tou eske yo tap pase pa nou menm menm jan yo pase pa Ikrèn nan pou yo fè sitiyasyon an dejenere epi pou Larisi t ap pilonnen nou anba kout bal konsa. Pozisyon jewografik Ayiti pa bon. Men, mistikman, Ayiti s on peyi ki byen plase. Malgre tirbulans, pwoblèm, traka, men s on peyi kanmenm k ap reziste. Paske si tout mond la ap efondre, se Ayiti k ap efondre an dènye, malgre tout bagay. Men, n ap tann. Kounya la a ou gen pou wè kote lanmò san jou ye a lap ri, kote vitelòm ye a lap ri, kote lòt ti konpè a ye a lap ri, lè w bon nèg tankou lanmò san jou a gaspiyay depi aprè lanmò kòlèg mezanmi nèg sa yo yo afebli vitelòm sèlman pou kont li si yo bay vitelòm espas pou vitelòm pase al batay nèg yo vitelòm ka kraze nèg yo eske nou konprann men. 3 milyon dola sa a, m panse ke Lèzetazini, li t ap mye ke ou achte 3 bon blende. Nou ka achte yon cha wi pou 1 milyon dola la. Sa vle di si w ba nou 3 cha ki ekivo ak yon milyon, nou mande lòt peyi la pou te kapab ba nou bon jan minisyon. Paske mwen menm mwen te wè jou 7 fevriye 2007 sa a, lè te gen operasyon Jao Sudaméricana nan Site Solèy, Kote pat gen anpil cha anba non men yo te tèlman file bal nan dèyè bandi moun te rele anmwe donk sa vle di tout sa w wè kap fèt la imedyatman lapolis te parèt siperyè ak bandi yo an tèm de veyikil blende ak lòt minisyon yo tap rezoud pwoblèm sa osi vit paske nèg yo pran fòmasyon yo ka batay nèg yo konn batay men podyab. Yap toujou kite nou nan sa nou ye a. Jounen jodi a la, 3 milyon dola, Vitelòm mouri, lanmò san jou mouri, gaspiyay mouri, apre sa m pa konnen, y al fè mannèv la yo pran Ti Lapli, yo fè mannèv yo pran Izo. Men pa bliye lè w pran nèg sa yo gen de twa dèyè a k ap monte, k ap monte. Ki sa n pral fè? Si m te wè nou te di ke 3 milyon dola sa pou n te kraze tèl baz, m t ap di bravo! 3 milyon dola sa pou n kraze tèl baz, m t ap di bravo! Men pou yon sèl moun. Se bay nèg sa twòp valè. Antouka merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pouw nou dir ke vous appréciez le travail pi aprè kès kon di a la prochèn.